Bonjour, bonsoir, bienvenue sou chanel Wendy Selection TV Jodi a mwen pral montre nou kijan nou kapab fè WhatsApp ou chanje koulè Menm jan avèk moun ki gen WhatsApp JB yo. Tout dabò nou pwale sou WhatsApp. Lè ou ve sou WhatsApp, ou pwale nan paramèt an 3 ti ba, 3 ti ba ki an lè yo. Ou pwale nan paramèt, ou pwale nan diskisyon, wap monte an lè a. E tape sou tèm. Apre sa, w ap klike sou sonb. Nou pran sonb, nou fè ok. La, jan n ap gade a la, whatsapp la li menm li gen tan chanje koulè. Menm jan avèk whatsapp JB. Ret branche pou ka konnen plis. Siw poko abone ap enterese w fè sa. Bye nap rankontre nan yon lot video.